pou yo met sekretè a deyò. Yo bezwen. Eske m ka pale? Pase sou m pa vle pou yo di ke pase nòmalman se batonye li ye. M fèt pou m swiv pou kòporasyon. Kòporasyon enpoze m rantre nan sèten bagay. Men, lè w gade, sou pran lè nou te fè nou menm entèvansyon pa nou yo, nou ta presize lafòm de arestasyon ke te jije ilegal. Nou pase outre lafòm e. Petèt ke nou ka pa konn sa, men yo mete yon pakèt bagay lan dosye Bèt la ki pat la anvan. Yo vin mete l asosyasyon de malfektè, yo mete vann dam, m pa konnen ki jan yo rele yo a, alò ke anvan yo te pale w de trafik denfliyans. Tout bagay yo, chak mo lan dwa gen yon siyifikasyon epi li gen pòte, li gen wout pou w fè avè l. Bon, sante bawo a ap toujou anfòm e l pap. Samba ankò. Menm si wè batonye a pa ta la. Menm si w ta wè tankou w te wè yo te pran batonye Dorval yo te asasine l, nou souke kò nou kankou nenpòt ki chen ki mouye epi apre sa nou derape. E n ap toujou kenbe menm konpòteman. Mèt lan nan ki nivo dosye sa ye pou le moman an? Toujou nan kabinè denstriksyon. Alò ke lalwa prevwa on maj pou jij denstriksyon. Men dosye Robinson Pierre Louis a toujou nan kabinè denstriksyon. Mwen menm sèl bagay m panse ke lalwa prevwa pou maj men se pou rann desizyon si wap voyel nan tribinal oubyen si wap lagel moun nan a lib li menm poul konnen si lap fè pouvwa sa lap fè ou konprann toujou nan men jij denstriksyon poul ap fèl 1 an. Gen anpil moun ki kwè gen men politik dèyè arestasyon sa eske ou pataje avi sa ou? Bon m pa wè, m pa wè men m paka di gen men politik men sepandan. Trè dwat dafan. Men na remake ke sa fè 3 fwa bawo a fè aktivite sa a. Li te fè premye aktivite a ki te yon eta dè lye, yon etid de sitiyasyon yo relativman o dwa dè fanm. Dezyèm ane a li kreye yon komisyon ki rele komisyon fanm avokat. Men komisyon fanm avokat la gen dè objektif byen espesyfik. Antwot si nou vle. Se gade kijan nap asiste medam yo lan tribinal, ki asistans nap ba yo, kijan ki etid nap fè sou tèks de lwa yo. De objektif ke nou pa kab reyalize pou la senp e bòn rezon, ou pa gen paleman, ou gen yon seri de bagay ke w ka fè. Bon, se annik fè yo mete yo chita la, lè l fini w enposibilite pou nou pou n al lan sant kaseral la, pou n al koute lan prizon fanm nan, pou n ta wè si nou ta kab ba yo asistans lan vreman. Si nou kab wè. Pou 70 moun konsa, se paske nou fè gadavi e pakè. Se sa k pèmèt ke nou te kab asiste 70 moun fòm, nou te kab libere yo, e se te fòm avèk ti fi yo te nan kadavi yo. Donk kounye an la, jodi an n ap fè twazyèm jounen an, ke nou pral pale de sekirite, sitiyasyon sekirite an nan, kijan dwa dè fanm nan avanse. Toujis e lan menm bagay sa yo, se medam yo kap vyole, se medam yo ki sibi tout kalite de vyolans li ye, paske non sèlman yo vyole yo a, yo fè yo tout kalite afwon, e medam yo avèk ti fi yo. Paske yo gen la sou nou a, yo di nou se pa vi nou ki pou sove w. Donk tout sitiyasyon sa yo jodi an ap wè, si n ap fè yon etid sou yo, ok, kòm se jounen entènasyonal dè dwa dè fanm, e se pa yon selebrasyon. nou vin ap fè, se lè jounen entènasyonal dè fanm nan la, se ou vin mete pwoblèm ou genyen, ou mete avanse, epi ou mete pwoblèm avèk defi pou wè ki jan w ap abòde yo pou moun toujou avanse. Se sa jounen entènasyonal dè dwa fanm nan. Suit lan, son etid, men suit lan sa li apre etid lan? Suit lan, sa depann de ki jan etid lan sòti an e ki jan n ap abòde li. Paske fòk nou pa souzestime. sitiyasyon peyi a. Paske anmèd fwa, bawo a bezwen fè yon aktivite, l oblije anile l. Pou la senp e bòn rezon, peyi fèmen oubyen pa gen mwayen soti. Moun k ap vin fè travay yo kwè yo pa ka vin fè l. Nou te gen la, nou te gen yon kongrè pou yo t al fè. Dè etranje ki te vin. Yo tout anile. Yo mande w kòman w ap fè. Ba yo sekirite lè yo vin an Ayiti. Ou konprann? Donk, ou gen dwa vin, tankou m sot di talè a la, ou pa ta suiv. Mwen di w ke lane dènè, Komisyon an te gen yon objektif byen detèmine. Lane davan, nou te gade tèks de lwa yo, nou te gade ki kote ke yo pa bon pou lèt, yo defavorab o fanm, nou gade kote pou n al fè etid, nou gade tout. Men, de lane dènye a jodi an, mwen di l, se pèt 70 moun sèlman ke nou kapab lage sot nan prizon a la sisèk pa gen avoka. Ok alò ke kote pou ta bay moun vreman an? Se lan sant lan pou ta bali lòt bò a? Pa gen mwayen pou voye ti moun yo lan sant lan? Konprann? Ok ou gen dwa gen anvi fon bagay, ou gen dwa fè etid, ou fè pwojeksyon, ou fè sesi, ou fè sa, men ou pap kab reyalize, pa di ke ou pral reyalize a san pou san sa ou genyen an. Paske sitiyasyon politik peyi a, sitiyasyon sosyal peyi a pa depann de ou. Li depann de dotre faktè. Li depann de faktè yo. Donc euh, pour nous aujourd'hui, certains considèrent qu'aujourd'hui c'est un jour de fête où on doit se dire bonne fête à la femme, mais non. C'est un jour de réflexion, c'est un jour où les femmes doivent s'arrêter et analyser le parcours qu'elles ont fait jusqu'à cette journée et puis maintenant envisager leur vie, dans le futur. si on considère que vous me prêtez ce dogme-là, puisque ça peut être sujet à critique pour certains, Dieu a considéré que la femme a été extraite de la côte de l'homme. Or, vous savez que dans la côte, il y a la latéralité. Ça veut dire que cette latéralité crée ce qu'on appelle une égalité. La femme ne peut pas être le supérieur de l'homme parce que sinon Dieu l'aurait mise à la tête. La femme ne peut pas non plus être inférieure à l'homme sinon Dieu l'aurait mise dans les pieds. Donc elle ne peut pas être piétinée. Et si l'homme est intelligent, qu'il sache que la vie, pour aller loin, on doit être deux. Donc la femme doit être bras dessous, bas dessous, ou alors main dans la main avec l'homme pour pouvoir affronter les affres de la vie. croyez-moi, E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!